Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Jodi a se lundi 19 septembre 2022, trè bòn semèn a chakun de vou. Nou pral lage wi la. Donk mwen swete ke tout bagay anfòm pou chak grenn moun ki ap tande e gade chanèl sila alafwa. Chanèl ki se youn nan chèn ki pi entèraktiv pou le moman. RL prod. Se pati. Gen yon atis, yon komedyen. Alò pou moun ki konn ap gade anpil feyton ayisyen, ebyen tout moun konnen atis sila. Non li se Djelere. Ebyen misye pran bal. Sa fè 2 jou je kwa e se te avan yè Djelere pran bal se o nivo de Sen Mak e lè yo fè dilijans pou ale avèk li nan lopital Sen Nikola piske nou konnen nou nan moman peyi lòk e yo pa t gen chans pwodige li swen nan lopital sila, yo te kouri vit al avèk li nan yon lòt lopital pou li te kapab resevwa swen. Kòman Djelere pran bal, premyèman an fò n di ke genyen 2 vèsyon ki ap sikile otou de ensidan sila. Gen yon premye eleman enfòmasyon, donk m pa. M pa kwè nan li ditou e m pa fè fwa ak premye eleman enfòmasyon sa a ki ta fè kwè ke se ta diskisyon atis la te genyen ansanm avèk yon polisye, sa w tande a la a, polisye a ba l yon bal. M plis fè fwa nan dezyèm eleman enfòmasyon ki ta fè kwè ke genyen de twa moun ki t ap vin kote Djelere lakay li nan moman Peyi Dòk la. Men tou pre bò lakay li a gen barikad e kote Djelere deplase pou kapab vin chache moun sa yo. Se le moman lapolis li menm li pote boure, l ap tire nan blòk la epi moun ap kouri. Djelere li menm tou ki te prèske rive bò polisye yo l pete kouri epi Djelere pran yon bal nan pye. Donk se konsa enfòmasyon rive jwenn mwen paske m te gentan fè anpil kontak e menm moun ki patisipe nan Anpil feyton avèk djelere nou te gen chans ekri ebyen yo di nou se konsa sa ye epi nou gon lòt bon zanmi nou tou e nou te fè li rele bègòm pou nou ebyen se vèsyon sa ke nou menm nou jwenn donk eee dan la sware di dimanch te gen enfòmasyon kap sikile otou de lamò de atis djelere. Men Dieu soit loué atis la pa twò mal li anfòm li sèlman genyen ti pwoblèm nan espas kote li pran bal la. Yè swa fò m di nou ke te gen yon sitiyasyon m pa t ka konprann sitiyasyon ki te genyen o nivo de Leyogàn nan. Fò m di nou byen ke nan domèn barikad ebyen moun Leyogàn tou yo menm yo chanpyon paske Gen yon zanmi k ap esplike m ke nèg yo gen yon jan yo fè barikad yo, yo fin mete barikad la epi se la a yo fè manje. Se la a yo kuit manje pou yo manje se sou barikad la. Tèt chaje wi la a. Nèg yo fè spageti sou barikad la frè m, yo manje la, yo veye afè yo la. Sa vle di nenpòt moun ki konprann ou ka vin kraze barikad moun sa yo, ebyen ou gen pwoblèm. Kounya la a, ki sa k pase? Yèswa m kwè gen yon legliz Pèp la genlè ale pou al kraze legliz sa. Sa w tande a la, la polis entèvenu. Men ekoute m te toujou ap di nou sa, kantite polisye ki genyen nan zòn yo, yo pa toujou pwopòsyonèl ak kantite abitan ki bezwen sekirite. Si kantite polisye yo, yo pwopòsyonèl ak kantite moun ki bezwen sekirite, ebyen lè gen yon derapaj, polisye yo t ap kapab vit mete lòd. Ebyen sa w tande a la a, lòbèy pete, pèp la te sòti pou l pran polisye. O pwen ke komisè la te retwouve li nan yon sitiyasyon difisil. Nan zòn minui konsa, 2 vòys sa yo te rive jwenn nou. Ann tande. Anpil kout frap tire la nan legliz Sent Roz de Lima, E anpil kout ap tire la, donk nèg yo ap kraze devan legliz Sent Roz Delima ki apèn konstwi mentnan an, donk anpil anpil kout ap tire la nan legliz Sent Roz Delima nan Leyogàn toujou anfas plas Leyogàn nan e ki tou pre komisarya a men vi ke lapolis enpwisant yo paka sòti pou yo vin fè entèvansyon. Li sanblere ke y ap li bakop pi wo, men tou l ap toujou nan enposiblite paske vu ke tout wout la bloke, rele bakop soti pa egzanp lòt kote pou antre, pou antre la a, kòman y ap pase? Donk se la grand kestyon se kòman y ap pase pou yo rive Leyogàn la, donk mwen panse ke anpil dega ka gentan fèt anndan komin nan antretan ke gwo kò yo, seyadi ke de kò ki la pou fè lè entèvansyon e brutal ta vini pou vin mete la pè anndan komin nan la vwala anpil kout bal ap tire la anpil detonasyon popilasyon an ap kouri wòch sou nan komisarya a bal wòch sou komisarya a bal wòch sou komisarya a se sa kap fèt kounya la anpil kout bal anpil kout bal moun ap kouri wòch ap tire donk vwala donk se konsa paske nou konnen se toujou konsa l ye anpil moun yo sèlman la pou yo obsève men gen moun ki enplike yo a fon anndan sa k ap pase anndan sa k ap pase a la mentnan anpil kouto ap tire anpil bal tou ap tire mentnan bò kote lapolis k ap eseye defann tèt yo vwala sa k ap pase la anndan anndan anndan komin nan la. Donk nap gade nap gade komisè a kap kouri anba kout wòch popilasyon an kouri dèyè l, misye sove tèt li men gen yon grenn polisye ki rete anndan bank lan ki rete yon kote la popilasyon an la di yo pral tiye misye mentnan sak gen la se yon bagay fenomenal se yon bagay fenomenal nap chape tèt nou sepandan nou met tèt nou a kouvè men sepandan anpil nèg avèk kout wòch nan men. e manchèt nan men son bagay gravisim kap fèt nan moman la donk nou ka remake sa kap pase nan komin nan la son bagay fenomenal donk kote ke komisè a kouri anba anpil kout wòch komisè Leyogàn nan misye kouri anba anpil kout wòch epi nou ap gade tou non sèlman nou wè sa nou wè sa komisè a kouri anba anpil kout wòch nou wè sa nou wè sa. Donk popilasyon an di y ap plen mouda pou komisè a, donk epi son bagay fenomenal, epi n ap di tou ke donk jan n di an gen moun ki anndan gon polisye ki anndan biwo a la, mentnan mesye yo fè plan la pou yo tiye polisye a, donk se ke nou swete ki pa ta rive. Komisè sa ka al mande patwon, nou menm nou pa ka al mande patwon e lari a pou n pran. Vwala donk. Lari a chè pou nou, nou pa ka manje, nou gen timoun pou n voye lekòl, ba yo rèd pou nou, galo gaz rèd nan bouda nou. Sa ap di avè nou an. Ebyen vwala se kri de moun ki anndan popilasyon an ki byen sur ap rele la a donk se konwa sa ye anndan komin nan la. Bagay yo rèd nan peyi Dayiti. Menm si nan fen emisyon an nou kapab gen chans pou nou retande diskou Ariel la diskou li te fè yè la men ekoute gen yon fraz kle mwen souliye a travè diskou sila kote ke PM nan di zanmi baw konsèy achte chwal nan le pli nan le sèk li pap edew okipe l alò pou ti moun ki pa konprann pawòl sila map esplike nou paske moun ki grandèt parèy mwen yo. N ap konprann, premyèman, gen de bagay pou di tèt ou, gon bagay ki rele lepli, gon bagay ki rele lesèk. Ebyen, lepli a, se lè pa egzanp ou nan yon sezon kote ke gen anpil lapli, genyen zèb ki ap pouse pasi pala. Donk, si w gon bèt, sa vle di bèt la ap ka jwenn kote pou li broute alèz. Men lè lesèk la, se kòm si m ta kapab di se yon sezon prentan epi w al nan ete nan lesèk. Lesèk, ou p ap jwenn yon gout lapli. Pa gen zèb, pa gen anyen. Kounya la bèt la pap ka jwenn zèb pou l manje. Se la pral gen pwoblèm. Eske y ap ede w? Men, gen yon bagay m ap di. Mwen m dakò totalman ak PM nan. Se yon pwovèb oubyen yon konsèy ki vo. Men tande byen PM. Wè nan kontèks ou di sa a, m pa fin kwè li twò valab pou le pèp ayisyen. Tande byen. Pèp ayisyen pa t gen chwa l. Pèp ayisyen poko gen chwa l. Pèp ayisyen pa konn sezon prentan, li pa konn sezon ete, li pa konn sezon otòn, li pa konn sezon ivè. Pèp ayisyen pa nan anyen menm. Se wè l wè l ap viv e l pa konn kòman l ap viv. Pèp ayisyen s on pèp yo pase anba pye. S on pèp yo pa respekte. Paske, si se te yon pèp yo respekte, kòman w ta fè konprann ou nan yon peyi epi yon bon maten, pou otorite yo chwazi pou yo di ke yo mete 130 pousan nan kòb yon pwodui, oubyen sou kòb yon pwodui. Tande byen wi! Paske, nou san respè pou pèp ayisyen. PM, Imajine w, menm lè se yon balon desè ou fè a 520 goud, galon gaz la si pèp la te di li aksepte kounya la ou tap di 520 goud ale epi nap fini avèk pèp la men kòm pèp la pa dakò nou oblije mete la polis nan lari pou bal bal nou oblije antre nan yon seri de strategi donk ou wè 520 goud la li te nan tèt nou tout bon vre se pat yon balon desè men ekoute li rete jiska prezan nan stad yon balon desè. E lap mouri nan gagann nou. Wi paske sa pa kapab pase jan nou vle metel ya mwen pa gen problèm maryel sa son konsèy mpa zanmou on konsèy yon jèn ki wè yon granmoun mechan konsa kap kraze yon peyi paske si PM a votre age ou ta wè peyi ya li rive nan faz sa pou gaz la ta vann nan pri sa tout bon vre Ariel, m pap ba w manti, mwen m nan plas ou m tap demisyone. Paske m pa ta ka wè yon pèp kap soufri konsa. Epi pou se krim sa m ta pral fè l. Dezyèm bagay, Ariel, m kontan paske ekip ou a solidè avèk ou. Pa gon grenn minis ki demisyone. pa rapò ak sa k ap pase nan peyi a, tankou jan Stiven te di sa. Pa gen nou youn ki demisyone. Donk sa vle di ke tout gouvènman an se yon gouvènman kriminèl, se yon gouvènman anti pèp. Nou pran nòt. Pèp ayisyen pran nòt tande. Demen si Dye ve, lè moun sa yo pa nan pòs ankò, y ap vin nan radyo, y ap vin rara nan tèt nou. Lè sa a, n a konn sa pou n di yo. Donk si m te nan plas ou PM. m tap mete gaz la 60 60 dola m tap mete 50 goud sou li ou byen m ta di yon 75 goud men l tap tou ret la tou ret la m pa tap janm moute l ankò brèf kounye a gon lòt bagay mwen wè nan diskou premye minis Ariel Henry an mwen je m demande èske se pa yon estrateji paske gen presyon k ap fèt sou do Ariel Henry pou l kapab debloke lari an. Ah nou wè kòman polisye yo te. Deplwaye pou te kapab debloke. Men ekoute, pèp la li menm tou, pa bliye li anonse ke a partir de ce lundi a midi, tout bagay pral bloke nan peyi Dayiti. Pèp la, si n pa leve pye nou, si n pa restart machin mobilizasyon an, ebyen, y ap genyen nou batay la. Tande, y ap genyen nou. batay la. Fò m di nou byen ke an politik depi w wè nèg la adrese l avè w a plizyè repriz, konnen sa tradui feblès. Pèp ayisyen an nou pa fèb nou menm nan moman an. Nou pa fèb paske ou konn sa k fè nou pa fèb? Nou pa gen anyen nou posede. Se pa apèl a vyolans m ap fè non. Men nou pa posede anyen. Nou grangou, nou nan chomaj, nou nan mizè, nou nan tout pwoblèm. Peyi a ap fonksyone nou gen pwoblèm. li pap fonksyone, se pa nou k gen pwoblèm, se yo k gen pwoblèm. Lè l ap fonksyone, se nou menm ki gen pwoblèm. Ebyen, lè l pap fonksyone, n ap gen pwoblèm e y ap gen pwoblèm. Kounye a n a konprann, kòm nou menm nou te toujou abitye avèk gen pwoblèm, kounye a lè gen pwoblèm n al nan kan yo an tou, N ap gade estrateji yo, ki sa yo pral fè. Paske di tèt ou ke menm lè bagay yo t ap byen mache, ou pa t janm ka viv, ou pa t janm ka manje. Nèg se bal yo te toujou ap ba ou. M pral fè yon emisyon wi pou m pale a nèg bandi yo. M pral fè yon emisyon talè pou m pale avè nou mesye. Nou p ap janm ka renmen m vre paske m di bagay yo jan yo ye a. Kounye a la nou pral pèmèt ke ou tande yon sekans nan entèvyou. des pillages. Euh, vous venez d'appeler toutes les parties à désamorcer la crise. Euh, est-ce qu'il faut resubventionner le carburant pour les populations les plus démunies Et est-ce que le plan d'urgence de quelques millions de dollars que vous venez, dont vous venez d'obtenir le déblocage est-ce que ce plan est à la hauteur des enjeux Du point de vue, euh, je dirais, euh, des principes, je crois qu'on devrait subventionner les familles et pas les carburants. Mhm. Euh, et ce n'est pas exactement la même chose. parce que ça permet aux familles d'obtenir les ressources dont elles ont besoin et ça ne se traduit pas dans, une, euh, dans un bénéfice pour euh, euh, les combustibles fossiles. Mais dans le cas de l'Haïti, ce que j'ai dit, on a eu plusieurs réunions du Conseil de sécurité et je suis convaincu qu'il faut absolument réintroduire une sécurité sérieusement. Et la, la, proposition que j'ai mise sur la table, c'est qu'il faut vraiment un programme international d'appui à la formation et à l'équipement de la police, mais qu'il faudra avoir dans cette perspective une euh, force robuste capable de mettre fin à l'action des gangs. Euh, et euh, nous connaissons tous dans les pays, nous avons au Portugal, vous avez en France, des, forces de police robustes et je crois qu'il nous faut avoir en Haïti, dans cette transition de formation et d'équipement d'une police qui pour le moment est, inefficace, il faut avoir une force qui puisse vraiment mettre de l'ordre vis-à-vis une ville, notamment, mais aussi le pays, complètement contrôlé par des gangs. Ce ne sont pas des mouvements politiques, ce sont des gangs, malheureusement, infiltre aussi par des gens liye au pouvoir économique et au pouvoir politique. Ki reyaksyon w a pwopo de sa w tande Antonio Guterres di a? Bagay yo grav, bagay yo grav ou wè sou kesyon gaz la ki sa l di leta gen dwa pa ka kontinye sibvansyone men ekoute l mete yon ti bemòl tou gen yon lòt kesyon ki parèt primòdyal nan deklarasyon Guterres lan ki pa ekate posibilite pou ta kapab gen yon entèvansyon yon fòs entènasyonal. La a, m konprann ke gen anpil bandi kè yo kòmanse ap sote. Enhen! Paske, men lojik entènasyonal la. Peyi a pouri, bandi ap bay pwoblèm, yo moutre se yo k fòs, nèg sa yo lè yo pral entèveni, Menm lè apre se la menm choz. Kisa k pral pase? Ou pral wè Ayiti kapab gen yon fòs entènasyonal. Jounen jodi a la yo vini, yo metrize kèk chèf gang, yo arete kèk lòt, epi yo bay kèk lòt amnisti. Y ale. San pou otan yo pa antre nan lojik dezameman. Tande byen wi! Epi kounye a la, lè yo ale, tout ti chèf piti vin gwo gang. Wi! Tankou jan yo te fè l pa egzanp yo touye Anèl. Epi yo pa t janm konnen si te gon Izo dèyè. Ou pa konprann non. Lè w fini ak Djedwilme nan konplo ankò, li mouri. Djedwilme mouri. Apa kounye a la gon lòt Gabriyèl anba a. Ou pa konprann non. Amaral pa la. Yoyo Piman pa la. Men apa Iska la. Labanyè pa la. Kolobri pa la? Evès ti kouto pa la? Hein? Ti ougan pa la? Ti jozèf pa la? Apa matyas la? Sa vle di se la menm choz? Kounya la, jan nou ye a la, men nan ki lojik yo vle rantre nou. Lè w grangou, ou vin rive yon moman ou afame. Tande byen wi gen diferans ant grangou e afame wi. Ou grangou, sa vle di. Ou bezwen manje, men lè w afame, se kòm si ou prèske mouri ak grangou an. Kèlkeswa sa w jwenn nan, w ap oblije mete l nan bouch ou pou w ka bwè yon ti dlo, pou soulaje w. Ebyen, se nan moman afame a nou ye la a. Nou pa kapab ankò, se prèske nou menm k ap di, a, ba nou yon fòs entènasyonal, paske li evidan pou ke jounen jodi a la a, yon nèg kapab pase nan blòk Kafou Boston nan ou rive estasyon Gonayiv san pwoblèm. Yon nèg kapab. antre nan ja komen an la san pwoblèm. Ou pa konprann non. Kòm si nèg la ou te rete nan yon zòn, ou pa ka al ladan l akoz bandi. Kounye a, bandi sa yo, anpil nan yo ki se ti bandi pwèl pete. Ou konprann? Pase mwen m toujou di sa. Pi fò bandi ki la a e ti bandi pwèl pete. Paske, petèt pi devan m a esplike nou sa k pwèl pete a men si nou gen bon sans n ap konprann wi. Ki sa ki pwèl pete a? Paske si nèg sa yo te di y ap fè yon bagay ak zam ki nan men yo a. E sa k fè m di nou m pral fè yon. Yon emisyon spesyal sou kesyon sila, Revolisyon an, li pa fèt san zam. E moun ki pi byen plase pou ta kapab fè revolisyon an, se nèg sa yo. Men podyab! Donk se la y ap pwouve nou ke fòs entènasyonal la, se li k ka ede nou. Jounen jodi a la, si nèg yo t ap fè yon batay serye, se pou lè pèp la wè bandi pou l ta kontan. Gade kounya la ou tande menm pèp la al nan dechoukay menm pwòp bandi ap touye pèp la mesye bann vagabon nou pa serye antouka anpil moun ap di bravo yap bezwen fòs entènasyonal nan peyi an paske bagay yo grav li lè pou nou mache men ekoute nap jwenn fòs entènasyonal apre sa lè yo fin ale pwoblèm pi rèd nan kò nou nou pa konprann. Frè m yo, sè m yo, chè konpatriyòt, sa fè egzakteman 8 jou Dimanch pase, mwen te pale ak nou sou plizyè dosye e anonse kèk mezi pou n ka ale pi devan. Jodi a, devan evolisyon sitiyasyon an, mwen tounen ankò pou mwen lanse yon apèl o kalm. Mwen di tout moun tèt frèt, poze san nou. Ansanm nou ka chanje sa. Nou ka rezoud tout pwoblèm yo. Mwen di tout moun, mwen konprann fristrasyon yo. Mwen vle di tout moun ki viktim nan dènye jou sa yo, tout moun zòt kraze bagay ke yo mete 20 an, 30 an, tout yon vi pou yo bati, Mwen konprann e mwen pataje doulè ak lapenn yo. M ap kondane ak tout fòs mwen zak brigandaj ki fèt nan diferan kote nan peyi a. Pa gen anyen ki ka jistifye kalte dega nou tout ta ka konstate ki fèt nan dènye jou sa yo. Pèsonn pa ka di se pou zafè gaz yo piye biznis moun, yo kraze kay responsab politik, yo atake kay manm gouvènman an. Pèsonn pa ka di se pou zafè gaz yo voye moun al dechouke lekòl, inivèsite, lopital, vòlè stòk semans nan Latibonit e bwote stòk vaksen ki te la pou 118 komin. Tout moun konprann se pa pou gaz yo piye depo òganizasyon entènasyonal ki te gen stòk manje pou kantin skolè e pou ede moun nan sezon siklòn nan. Tout moun te ka wè se nèg ak gwo zam fann fwa, manch long ki te nan tèt anpil manifestasyon. Se yon lòt prèv anplis ke se pa zafè gaz ni zafè lavi chè ki t ap regle. Se lòt bagay. E n a genyen pou nou tounen sou sa yon lòt lè. Gen yon chantye refòm nou louvri nan tout dwàn peyi a pou n ka kontwole pi byen tout sa k ap antre nan peyi a, zam ak dwòg, elatriye. E pou nou fè plis kòb rantre nan kès leta. Gen anpil moun nou pa ta kwè ki pa kontan de sa ditou e ki dèyè mouvman sa yo. Moun bò isit ak moun lòt bò dlo deja idantifye yo. Jodi a, se panse pou n ap panse blesi yo. Nou poko ka fè bilan Men nou ka di peyi a fè anpil pèt nan dènye jou sa yo. Chè konpatriyòt, pou nou konstwi Ayiti nou vle a, se pou nou chanje kondisyon n ap viv ansanm yo. M ap mande popilasyon an poze Sispann ak vyol zak vyolans yo. Se yon sèl peyi nou genyen e se ladan l pou nou aprann viv ansanm. M ap di tout moun, zwazo tout plim tout plimaj, k ap chèche sèvi ak sitiyasyon difisil pèp la, ak mizè li, pou yo voye l al fè dezòd, konpòtman sa a iresponsab e yon jou, y ap gen pou yo rann kont devan listwa. An 1804, se tèt ansanm ki te ba nou libète. An 1986, se ankò nan tèt ansanm nou te chwazi demokrasi. Jodi a, se ankò nan tèt ansanm pou nou travay pou nou leve eskanp figi peyi Dayiti. Imaj dega ki fèt anpil kote nan peyi a, fè le tou di mond sou tout rezo sosyo yo. Li pa bèl. E se pa konsa nou pral jwenn envestisè vin kreye djòb pou jenès la. Se pa konsa n ap atire touris nan peyi a. Se pa konsa n ap transfòme ni devlope ekonomi peyi a. Tout peyi nan rejyon an ap fè pwogrè. Li lè li tan pou n angaje peyi nou an sou wout chanjman ak pwosperite. Pou sa rive fèt, m ap mande nou rete kalm. Pa rantre nan fè vyolans, nan bloke lari, ni detwi afè moun. Leta ap travay lannwit kou lajounen pou debloke gran aks yo, pou lavi ka reprann nòmalman. Li endispansab pou tout moun mete men pou nou debloke lari a prese prese nan tout katye yo e anpeche moun tounen rebloke l yo ankò. Paske gen fanm ansent ki bezwen al lopital. Gen moun ki blese ou ki malad ki bezwen al pran swen. Gen moun ki nan dyaliz ki pa ka tann ankò. Fòk machann yo ka sòti fè komès yo nan lari san yo pa gen laperèz. Epitou, kamyon yo ki pou pote gaz la nan ponp yo bezwen wout pou y al distribye l toupatou nan tout pwovens yo. M ap anonse nou gouvènman an fè anpil efò pou sa, E mwen ka di nou, gaz la disponib an kantite sifizan nan tout tèminal yo pou alimante tout ponp nan peyi a. Zafè mache nwa ki t ap fè motosiklis, pwopriyetè kamyon ak machin, konpayi, makèt ak faktori monte lesyèl Prado, sa pral fini. Mwen konte sou nou tout pou peyi a retwouve kalm li ak lapè Pou n ka kontinye viv ansanm nan fratènite. Lekòl la gen pou louvri nan 2 semèn. An nou pwòpte lari a. An nou rann lari a pi sur pou timoun nou yo ka ale chèche pen lenstriksyon san kè sote. Mwayen gouvènman an limite, men n ap reflechi pou n gade ki kote pou nou jwenn resous pou nou elaji pwogram apèzman sosyal yo. Nou pral degaje nou kou mèt Jan Jak pou nou jwenn finansman pou leta ka ede fanmi ki pi defavorize yo. Lajan ki gen pou rantre nan ladwàn mete ak pil kòb ki te konn ale nan sibvansyon gaz la ap pèmèt gouvènman an degaje mwayen pou l bay pèp la sèvis, ede l rale yon souf. Nan nouvo bidjè 2022-2023, n ap sèvi ak lajan sa yo pou nou achte semans ak angrè e repare sistèm irigasyon yo pou ogmante pwodiksyon nasyonal lan, pou bay timoun yo yon pla cho nan lekòl yo. pou n mete plis restoran kominotè nan tout peyi a k ap ka achte pwodui nan men peyizan yo, pou n lanse pwogram kreyasyon danplwa nan 571 seksyon kominal yo k ap ka resevwa yon milyon goud pou yo kreye travay rapidman, pou n fè apèzman sosyal nan netwayaj vil yo. pou n mete pwogram pou bese lavi chè a. Mwen kwè li nesesè pou nou angaje diskisyon ak sektè patwonal la pou ogmante salè minimòm lan e amelyore kondisyon travay ouvriye yo. Moun Gonayiv, moun Sen Mak, moun Okay, Jeremi, Jakmèl, Wanament, moun Okap, Louvri je nou. Sekwe kò nou. Defann enterè pitit nou. Pa koute moun kap di nou achte chwal plenn nan le pli paske yo pap edew okipel nan le sèk. Map pwofite di zanmi pre tankou zanmi lwen. Nou konnen sa nou vle pou peyi nou. Nou konnen sa nou bezwen. Pèp ayisyen an vle viv tankou tout pèp, nan demokrasi, nan diyite, nan pwosperite ak nan sekirite. Nou regrèt e kondane tout fòm agresyon ki te fèt sou lokal misyon diplomatik a òganizasyon entènasyonal yo. Nou pase lapolis enstriksyon pou l ba yo tout pwoteksyon nou dwe yo. Frè m ak sè m yo, mwen toujou di l e m ap repete l ankò jodi a, pòt mwen toujou louvri de batan pou tout moun ki vle kontribye pou nou jwenn yon solisyon pasifik e dirab nan kriz nou ye la a. Mwen pare pou m dyaloke ak tout moun ki gen bòn volonte. Tout responsab politik yo, Tout responsab nan sektè prive a e nan sosyete sivil la konnen telefòn mwen. Mwen pare pou m chita pale e dyaloge ak yo tout lè yo vle depi se pou enterè peyi Dayiti e pou enterè pèp ayisyen. Mwen rete kwè nou ka fè politik la yon lòt jan. Mwen rete kwè nou ka òganize bon jan eleksyon pou nou remèt direksyon peyi a bay moun pèp ayisyen an va chwazi an tout libète. Gen yon siklòn Fiona ki gen pou l pase nan zòn lan. Daprè spesyalis yo, li ka pote anpil lapli sou zòn nò peyi a e lakòz anpil inondasyon. Malerezman, gen moun ki al piye kote yo te pozisyone davans pwodui ak materyèl pou pwoteksyon sivil ak ong, pwodui ki ta ka ede popilasyon an fè fas. Li urjan pou tout wout yo debloke depi jodi a, si nou vle pare pou n pote sekou, manje, dlo, medikaman, gaz nan zòn ki ka afekte yo. Sa a pa gen politik ladan l. Moun ki anvi pran direksyon peyi a. Montre pèp la nou gen konsyans. Montre l nou pran ka l. Montre nou ka aji an moun responsab. Jodi a, se pa divizyon ak chire pit nou bezwen. Se solidarite, se fratènite nou bezwen. Mwen pa ka fini san m pa voye yon gwo kout chapo pou ekip travo piblik, CNE, SNGRS ak meri yo ki fè anpil efò nan nwit kou lajounen pou debloke lari a. Yon kout chapo espesyal pou lapolis nasyonal ki malgre mwayen l limite fè prèv de anpil metriz, anpil pwofesyonalism. Yon gwo mèsi tou pou Lame Dayiti ki mete tout materyèl lou li yo pou ede netwaye lari a. San m pa bliye tout manm gouvènman an ki rete mobilize e solidè. M ap di tout mèsi nan non gouvènman an e nan non pèp ayisyen an. Gen anpil travay ki rete pou fèt nan divès vil nan rès peyi a. Pèp Ayisyen, an nou pran kouraj nou a 2 bra. An nou pran desten nou an men. Gouvènman m nan p ap janm lage nou nan wout. Nou ka konte sou nou. Si se pou chanje, nou ka chanje sa. Viv Ayiti, viv demokrasi ak eta de dwa. Ke Bondye pwoteje e beni Ayiti. Mèsi. Donk, e map kanpe la. Map tounen un peu plus tard pour d'autres emissions. En attendant, m swete nou pase d'agreable moman sou chanèl sila. Merci la famille, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila.